Bon nouvèl, peyi Salvadò gentan prepare sòlda l pou l voye nan peyi Dayiti pou vin ede lapolis rezoud pwoblèm ensekirite a. Deklarasyon sa a vis prezidan Salvadò a ki se Felix fè nan medya dominiken Diarorible e l fè konnen tou yon akò deja siyen ant Premye Minis Ariel Henry ansanm avèk Prezidan Nayib Bukele nan jou k ap vini yo la a, Salvador ap vin louvri yon biwo nan peyi Dayiti. Si chen rakonte w rèv li franchman ou pa p mache nan nwit. Medam, matmwazèl e mesye aprè Prezidan Aristide fin souke Larepiblik, Rosemond Jean pran laprès e reponn li. Li deklare premye kidnapin ki fèt nan peyi Dayiti se pwòch Jean Bertrand Aristide ki fè l. Kay kote ansyen prezidan an rete se vòlè l vòlè l, li pa pou li. Lajan timoun lafanmi se lavi, lajan koperativ li fè chimè kwochi ak tout. Si lajistis t ap fè travay li, Premye chèf deta ki tap anba kòd pou zak malonèt avan tout lòt yo se tap Aristid. Si se mwen menm kap di w, ou ka pa kwè, men san filtè frèzesè byeneme, Rosemon Jean kase met nan bòl ansyen prezidan an. Rale chèz ou chita Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi, se tout detay sa yo ak anpil lòt ankò nou pote pou ou. Bonjour, bonswa tout moun. Kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map di w mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fèk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans presante w yon ti kont maten an. Kont sa ki se te, Papa m gen yon pye bwa tout fèy li se lapawòl. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se liv. An n pati krik krak pou nouvo kont nou genyen, Dlo poul mouri santi. Dlo poul mouri santi, pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi. anpil anpil. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou tak 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike, pataje videyo a pou travay la kapab avanse zanmi pa w Fouco. Lespwa fè viv! Depi divès jou frè se sè byeneme, peyi Salvadò pa sispann di li prè pou l ede Ayiti konbat ensekirite puiske pandan dènye moman yo la frè se sè byeneme gouvènman peyi sila te lanse yon oultimatòm e plis pase 40 mil gason anba kòd san konte sa k tonbe yon gang ki te gen plis pase 70 mil manb ki t ap terorize popilasyon an e aktyèlman selon deklarasyon Vis prezidan peyi Salvador ebyen yo se youn nan peyi ki pi safe nan amerik la. Ebyen medam matmwazèl e mesye vis prezidan Salvador la ki se Felix Ulloa anonse ouvèti pwochen biwo l an Ayiti nan misyon pou ede otorite yo konbat vyolans gang yo. Dosye Ayiti ki te fè pati de premye paj diskisyon nan 28 tièm somè Ibero amerikèn ki te fèt an Repiblik Dominikèn soti 23 pou rive 25 mas la. Ebyen frè e sè byeneme nan lokazyon sa, vis prezidan Salvadò la ki se Felix Ulloa, youn nan dirijan ki te abòde kesyon Ayiti ak ensekirite k ap fè raj la, enfòme yon akò gentan konkli ant prezidan Nayib Bukele ansanm avèk premye minis Ariel Henry. Akò sa yo jwenn li nan lide pou mete yon biwo pou Salvador nan peyi Dayiti, paske moman rive pou ke nou aji. Te gen anpil diskou ak anpil rezolisyon sou ka Ayiti a nan somè a frè e sè byeneme. Fòk nou ale sou teren an e Salvador li menm li deja prè, sòlda l deja prè pou ke yo akonpli yon misyon dan limedya an Ayiti. Ebyen frè e sè byeneme aplò diplomatik sa a ki siye ant premye minis Ariel Henry ansanm avèk prezidan Bukele, deklarasyon sa se vis prezidan Salvadò a ki fè l nan medya dominiken Diaro Ribre. Men jiska kounya fòk mwen di w gouvèneman ayisyen an poko fè okenn kominikasyon ofisyèl sou dosye sa. Yon lòt kote Félix soulinye efò remakab peyi l ap fè pou kapab konbat vyolans gang yo ki lakòz anpil ka omisid fèt chak jou. Ebyen frè e sè byeneme pou kounye a, selon deklarasyon vis prezidan an, peyi l la se li k pi si nan emisfè oksidantal la. Donk yo vrèman satisfè pa kanpay anti gang depi plizyè mwa gouvèneman an etabli e li menm li se yon manb nan gouvèneman an. Chay sot sou tèt, li tonbe sou zepòl. Genyen Rosemond Jean ki debake nan laprès, n ap di Rosemond Jean bonjou, jounen jodi a ki prensipal objektif ou ki fè ke ou prezante devan laprès, pale ansanm avèk popilasyon ayisyèn nan. Maten an, laprès pale, près ekri, près televize ki la pou ede nou mennen yon ankèt. Men ede nou mennen yon ankèt. Ankèt se, ankèt la se sou kisa silvouplè? Ban nou plis detay sou dosye a. Pou n konnen èske efektivman. Èske Ariel Henry, èske l medsen vrèman? Sa k pase? Gen yon move kout sizo ki fèt? Yon move operasyon? Poukwa M konnen l son nerochirurgien hein sak pase eske gon tèt li fann li paka fèmen l di nou plis. Paske yon nèg ki medsen gon minimum. Eh wi. Yon nèg ki di l fè syans medikal ki medsen de fòmasyon ki doktè ki konn sak rele moun swanye moun eske efektivman mesye Ariel Henry medsen pa rapò a sa kap pase anndan peyi a la. Bon sa vrèman etonem wi Paske, kòman w te ka konprann, pou nan yon peyi, s on medsen ki alatèt, epi lopital jeneral pa fonksyone depi divès mwa, tandiske gen moun ki pa gen gwo sòm lajan pou ke yo ale nan lopital prive. M kapab di son pakèt moun san fwa ni lwa san kè. Men di nou non Rose Molière, ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide fon soti. Li fè konnen kidnapin, ensekirite ke n ap viv jounen jodi a, se akoz koudeta 2004 la. Ki, kòm etan done nou konnen w son ansyen moun, Kisa w ka di nou de dosye sa? Kisa w chonje? Pale ansanm avèk popilasyon an. Maten an, m vin rann, m vin konprann yon bagay. Kanpay k ap fèt kont lajistis lan, li bay opòtinite avèk yon ansanm de tiran, apre tout zak yo fin fè pou yo tounen awogan. Sa k ta di, Jean Bertrand Aristide t ap parèt jodi a avèk osi dawogans San hont, san pudè, m gen presyon. Talè talè talè talè talè pa ale vit konsa poukisa w di ansyen prezidan san wont san pudè sak pase menm mete nou sou tè paske jiskaprezan nou poko konprann sa w vle di di nou plis m pa konprann anyen. Granmoun lontan konn di, wè lè w benyen dri, lè w pa vle pran sant kò ou benyen dri. Sak pase menm poukisa w di l pa benyen an. Aristide pa janm benyen. E se sak fè w wè lè sant kò l rive nan tounen l ou wè li gen mòd de jagon sa l vin ap pale. Eske w vle di se chak sen silvès prezidan an pale eehh m te konn yon mesye k benyen chake nan men m pa t konn m pa konn si se ansyen prezidan Pase se chak lè fèt e sen m konn mesye sa konn benyen nan zòn andeyò lakay. Men m pa kwè la nan taba ta gen youn. Poukisa w di prezidan se chak lè sòt kò l frape anba nen l epi l benyen an men ki pwoblèm ou gen ansanm avè ansyen prezidan? On nèg tulututu konsa, anpil jagon, anpil Expression pil parabole. Di nou plis. Men kot Jean Bertrand Aristide mennen nou pa rapò a enpinite. Aristide vin chita taba la. Premyeman m vle nou konnen. Di nou, di nou, pale avè nou. Kay Aristide abite taba a. Se vòlè l vòlè l. Hey! Kay ansyen prezidan. Hey! Ou serye? Koman ka ansyen prezidan se vol, koman l vol, nan men kiyès li vole l? Sak pase menm? Poukisa mèt li pa janm reklame l? Pale avè nou. Jean Bertrand Aristide se vòlè l vòlè kay kote w wè l rete a. E se Jean Bertrand Aristide ki kòmanse nan vòlè kay ki lage tout moun jodi a, yon pakèt jenn gason jenn fanm nan vòlè kay paske yo di vòlè kay pa krim, pa abi. Rete, rete, rete. Men nan men kiyès li te vòlè kay la silvouplè? J'aimerais savoir moi aussi. Si se vre. Alòske, konstitisyon an di, la pwopriyete prive est garantie par la loi. Ki konstitisyon? Konstitisyon an kite m di w byen, ou konn wè gon seri de fanmi fòk ou marye vyèj. Ok? Si w pa vyèj ebyen y ap voye w tounen. Lè w fin marye a nèg la, yo achte yon gwo penbwat ansanm avèk yon ti kola. Yo bay nèg la nan aswè. Si nèg la arive l jwenn yon vyèj ebyen gon fason l ap voye pen avè ti kola. Sa vle di l ap just debouche ti tèt la yon ti gout epi l bouche l li voye l bay. Granmoun yo ap gentan konprann tout bagay. Men, si ke lè yo debouche kola a, l al goute fi a frèzesè byeneme bay la pa ti grrrp se tèt kabann nan l genbe. Ebyen, l ap kite yon ti tching nan kò l la epi l ap manje tout anndan pen an, l ap kite po pen an l ap voye l ale. Ebyen, konstitisyon 1987 la, frè e sè m, m vle klè ansanm avè w, nèg yo fin fè konstitisyon an, pou yo asire yo ke konstitisyon an, ou wè sa m di w la, li la, y ap fè sanblan, yo fè bagay la pa dèyè. Èske w konprann? Pou kenbe vijinite konstitisyon an, y ap pale de li tout lasentjounen, yo fè l pa dèyè men l pa egziste vre. Èske ou konprann? Sa vle di depi lè konstitisyon an fèt, a gentan pèdi dan la nati. Li pèdi fil dèyè l deja. Èske ou konprann? Donk kounye a la, nan foure, nan fè konkou yo senk sis ap plede pase pou rantre nan dengwenn konstitisyon an epi devan vin pete, epi tou defonse l. Se kon. Ala traka papa! Di nou plis sou dosye kay la. Kòman jodi a pou Jean Bertrand Aristide ka mennen nou la a? Sak pase? Eksplike nou kounya. Lè w di l mennen nou la. Menm jan yè, li tap di nou se phtk. Nou konnen phtk vre. Son dal kriminèl. E 31 menm ten yo ye. Kabrit tomazo. Men, kounya ou menm ban nou limyè sou do sou sa ke ou deklare a. Epi pou Jean Bertrand Aristide jwenn moun chita anfas li ap aplodi l. Se pa penitansye l ye. Se bon kote li kondane pou crime de haute trahison. Jodi a timoun, manman, papa pitit ap kouri moute anwo, kouri desann, kouri pasi pala pa rapò a ak zak Aristide te poze. Tankou. Tankou ki zak? Tankou ki zak? Ki zak? Èske se paske l ta vòlè kay la, sa sèlman? Ou di haute trahison, ban nou ti limyè. Kraze lame, kreye lame danfè, lame ti kouto, lame bagdad. Dayè premye esperyans touye polisye, se Aristide ki vini avè l. Li fin touye Christine, li pran non l bay pitit li. Jodi a men nan sa nou ye. Enpinite a tèlman ale lwen. Nèg ki vin ri ki vin la vin kwè enben si Aristide ap fonksyone an dinozò taba poukisa li menm tou yo pa fonksyone se sak mete Ariel nan sa nou ye la ki fè pa gen okenn pa gen okenn pa gen okenn tras pa gen okenn egzanp ki trase kòman jodi a Aristide kab di kapab kanpe piblikman li asime sa kap fèt nan peyi a la li di w se rezilta 2004. M te twouve sa stipid tou wi. Mwen trouve sa trè stipid. Kounya se pa nan kesyon de rezilta tèl bagay se sitiyasyon an konplike an nou wè kòman n kapab soti ladan. Tèt chaj. Alòske tout moun konnen ki sa k t ap pase an 2004. Sa k t ap pase. Kòm etan done ou te la anvan nou, 2004 m potko menm gen laj. Si m manje anpil nan lajounen m ka menm pipi nan kabann. Si granmoun pa leve m pipi m potko gen bon lespri. Eksplike nou kisa k te pase 2004. Nou ta renmen konnen. Ki sa k abouti a 2004. Se enpinite, se asasina, se kidnapin. Te gentan gen kidnapin? M te konnen te gen zenglendo, te gen rat pa kaka. Men kidnapin sa la lontan. Pale nou de kidnapin nan. Ban nou limyè. Premye moun ki envante ki vini avèk kesyon kidnapin nan. Ki kidnape kiyès sa devan legliz Sentane. Se te ekip Jean Bertrand Aristide. Ki vini avèk kesyon kidnapin nan. Heeyy! Bib la tèt anba! Humm m ka kite jounal la m ale. Premye kidnapin wi epi prezidan di se ebyen se rezilta 2004 la ki fè yo ap kidnape nou a vre di li te la avan ah bon se moun ki konn jan kara konte w si jan wonfle. Jodi a li tèlman santi li konfòtab e yon pil moun tèt vid, konsyans vid kanpe devan n ap aplodi l di si san yo se san Aristide. Lè san w se san Aristide se san bèt ou gen. Hey! Ou ne faut pas ici là. Lè san w se san Aristide. Men, qu'est-ce que ça veut dire? Vle di lè Petit Lavalas. Non, non, non, non, faut pas ici, Rosemond, faut pas ici. Kòman lè san w se san Aristide san Sa vle di dènyeman la a jounalis la ki t ap pale ansanm avèk politisyen nan sant lan lè l te di l se lavalas la sa vle di se san bèt li genyen Ala traka pou lame kayite papa E sa k fè l te di sa k te ULCC Son seri de moun ki pa pè pou yo di w m manje moun, m rache moun, m dekòtike moun. Kisa? San bèt wi. Sa vle di yo aji pa ensten. E pa mwen non k di. Pa gen san moun. E se sa k fè w pa p pran konsyans ke se Jean Bertrand Aristide ki mennen w la a. Pa gen nou youn nan nou ki janm poze Jean Bertrand Aristide kesyon. Li vin nan yon kanpay, li di manman pitit ki gen 10 goud, manje 5 goud, met 5 goud nan koperativ. Kot lajan sa vre? Kòm etandone w te la nan epòk la, sa k pase? Ki sa w konnen de dosye lajan sa? Ban nou ti limyè nou pase. Pyès moun pa pral poze prezidan kesyon de lajan, yo renmen lavi yo, se toujou konsa m tande l. Ban nou ti limyè, sa k pase de dosye lajan sa a? Li ouvri yon selil anndan Fondasyon Aristide. Li fè tout gwo koperativ al anrejistre. Leta pwodui yon rapò kote Aristide detounen 1 milya 800 milyon de goud nan kès koperativ yo. A bon? Kote rapò sa gason. Leta vale l aprè? An nou peyi mesye nou mè hey enben sim byen konprann la ke moun ki pa peche a fè premye kout wòch la kiyès ki pa responsab nan sa peyi dayiti ap konnen pandan dènye moman yo la. Ala traka pou lave kay tè. Salva lajan sa silvouplè. Zanmi Aristide, frè l, kanmarad li. Tankou moun yo ta di boul grenn li, Paul Denis, pwodui yon rapò sou Jean Bertrand Aristide. Paul Denis sa e pa li non y site nan touye Jovenel Moïse la a? Paske tout konnen, nou tout konnen, anpil nan nou petèt lè sa a te jèn, lè K-Plim avèk Gladys Lò te ap fè kèt pou y achte kostim pou Aristide al prete sèman. Kòman yon nèg pral prezidan epi y ap fè kèt pou y achte yon, epi nèg sa e de po dèryè li te gen? A vle di li t ap mache nan larepiblik avèk grenn li ap sonnen klenk klenk klenk tankou klòch ki nan legliz katedral? M sezi. Kounye a la, aprè enstalasyon an sa k pase? Lè Aristide fin prete sèman l te gen 25 goud nan pòch li. Sa vle di sèl sa l te gen pou tout lavi l. Oh! Ou wè lapolitik frè se sè byeneme. Lapolitik son boule sur nan peyi Dayiti. Dòmi pòv leve rich. Sa pa menm gen kesyon ansanm avèk bòlèt. Sa se Ayiti, la politik an Ayiti ok. Sa pi sur ke bòlèt. Donk e sak fèm di w yon boul sur men ki pa bòlèt hein. Se dòmi pòv epi voup ou leve rich se konsa bagay la ye. Pa gen bòlèt la fò w rete pou w ap fè kalkil pou w ap di kèt ebyen èske se grenn mwen k voye la èske son bon rèv etc men. Politik la son boul sur frères et sœurs bien aimé pase son nonm lèl pral envesti se kèt yap fè pou met kostim sou li epi ojoudwi regard waw ki kotel te travay bon je ne sais pas ki kotel te komanse bon ann kite sa la donk frères et sœurs bien aimé politik la son boul ki trè trè sur nan peyi dayiti Kontinye mete pou nou. Aristide pa ret fon manda epi pou yon rapò, yon rapò finans, komisyon finans kont la koripsyon pwodwi yon rapò Aristide kite kès leta, li pran nan kès leta 800 milyon dola ameriken. Ay favey. Koman yo fe pran yi. Politisyen lakay se grenn gade pa dèyè. Kisa 800 millions dola prezidan titid wi. Bon jan lap pale avèk konviksyon avèk nanm petro caraïbe. Ensi va la repiblik. Ann avanse. Kòman pou gen enstitisyon? Kòman pou gen lekòl? Kòman pou timoun ki te dwe al lekòl jwenn lekòl lè Aristide te vin toutouni vòlè prè de 800 milyon dola nan kès li kraze Teleko, yo vann Teleko, yo vann ona, yo vann Aseri Dayiti, yo vann Enao, yo tout menm fè tren. Tè a pa la. Aristide asire l ray yo, yo leve yo yal vann lòt kote. Jodi a se menm Jean Bertrand Aristide paske pa gen okenn jistis ki jije nèg ki pase nan leta ki mennen nou la a poze l kesyon Aristide kanpe taba l ap pale tankou sovè. Si Aristide pat kraze lame dayiti eske ou panse nou t ap la a? Nou te ka gen pwoblèm, nou ka gen pwoblèm a lame. Se pa paske lame te bon, t ap bon. Sepandan, lame an pa t ap mennen nou la a. Timoun ki t ap travay minotri Dayiti yo, manman yo ak papa yo te pran swen yo, e pa la a yo t ap ye. Mwen k ap pale avèk nou an, se mwen ki te bay timoun Lafamme Selavie avoka pou pouswiv Aristide wi. Wi vre, palem de timoun la fanmi se lavi yo kote yo sa yo devni yo te fini lekol eske lè yo fini prezidan metel nan inivè mete yo nan inivèsite la ban nou ti limyè sou sa. Apre lè nou reyini tout eleman. Li pale avèk blan yo. Li fè blan yo voye lajan pou timoun la fanmi se lavi yo. Epil tou fon kot li pran kob la. Aristide detounen kob timoun yo. Pa gen youn nan timoun yo non k fè filo ki pa gen youn nan timoun la fami se lavi yo k fè filo non. Yon sèl ki te rive nan twazyèm se yon pè deyò k fè enfòmasyon ki edike yo. Chak kob yo voye sou non timoun yo Aristide detounen l wi. Ki sa? Epi ojoudwi il fè ledikasyon nan se peyi. Hey frèz e sè nou mele oh. Epi se Aristide sa jodia. Kob universite Aristide fè taba a. Se kob yo bay pou don epi li prann lal fè universite yo. Pal li fè universite prive l wi. Epi gde kote misye mennen nou. Epi jodia misye frekan arozan arogans kel genyen. San emou san iminite. San sajès. Pou ankouraje w epi w vini se nan phtk ou tonbe, ou tonbe nan ensekirite, ou tonbe nan lavalas, ou tonbe nan inite, ou tonbe nan pitit Desalin, sa vle di se son kanpay politik kòmsi se pa gradyasyon k ap regle vre. Serye. M konprann ke nou tout se vòlè n fòk nou youn pale de lòt pase nou damou ou konprann men omwen bay timoun yo chans yo ala traka papa. Enko enko pa gon moun ki pou di Jeanbert Aristide gen enkonpatibilite a sa w vle di yo a sa w ap fè yo Aristide tout moun konnen w jodi a w annik moute sou entènèt ou rale sa tout nèg fè pa gen kote pou sou te dyab epi pou nèg fè w tounen Bondye Ebyen se sak fè jodi a ou wè Ariel vin la li fèmen jistis la. Ou konn poukisa yo fèmen jistis la? Yap vòlè bato, yap vòlè tè, yap vòlè kay, yap deposede moun de byen yo, epi yo asire yo ou pa gen oken rekou, ou pa gen oken kote ou ka al pote plent epi asime l. Map di nou mesye dam, M di sa tout tan poum fini. Nou vle al nan syèl? Libète, lapè, sekirite se li k syèl pa nou. Kòman w vle al nan syèl pandan w pè mouri? Pa gen moun ki pral nan syèl vivan. Otan ke nou pè moun yo, y ap ogmante sa k ap fèt la. Ou pa wè Swadizan antre parantèz Sedo minis jistis ki la a, ou pa tande sa l di nou? Li di 1. Ame tèt nou pou nou defann tèt nou. 1 yo konnen yo pa ka defann tèt nou anfas nèg a gali l. Pase si jodi a m pran yon nèf yon mèt mete l sou mwen m pran lari, y ap arete m pou detansyon pou pò dam ilegal. Y ap arete m pou pò dam ilegal oubyen lapolis ap fizye m. Oubyen lapolis ap fè alyans a bandi yo Swa bandi yo fizye m ou menm li fizye m. Paske lalwa di kòman ou kapab pot zam. Minis la kanpe l di w defann tèt ou. Ou vin jwenn Jerenel Senatus. Konplisite, alyans nan menm nèg Vitelòm t ap site non yo. Jodi a, olye yo mande Ariel Henry, etan done lè Jovenel Moïse t ap mete 15 goud sou galon gaz, nou te bloke Jovenel paske nou te di si Jovenel gen kòb gaz sa a, enben Jovenel pral fè devlopman avè l. Ann anpeche Jovenel rantre 15 goud sou gaz la. Kounye a nou menm nou mete 400 konbyen goud sou gaz la. Nou pa mande, yo te di otomatikman yo moute gaz la, yo pral pran kòb sa pou yo mete sekirite pou lekòl, pou sesi, pou sela. Olye jodi a sosyete a mande Ariel Henry, sa w fè ak kòb ogmantasyon gaz sa a? Din pa, te gen 400 milyon dola ameriken ke yo te konn sibvansyone gaz la. Gouvènman sa a pa sibvansyone gaz la avèk 400 milyon dola sa a. Poukisa kòb sa a Pa al ranfòse lapolis. Poukisa kòb sa yo pa mete l a dispozisyon lame a pou gen materyèl ak minisyon pou pèmèt stabilite, lapè, sekirite tounen? Yo pito ap kreye de sibtèfij, yo pito ap kreye de manèv, di y ap moute komisyon pou fè maraton pou ranmase lajan pou bay lapolis ak lame. Kote kòb gaz la? Se sa pou nou mande Leta. Kot kòb gaz la? Nou menm laprès nou te kouvri yo lè yo tap fè konferans la e pa vre? Lè yo te di kòb sa pral vini pou pèmèt yap moute gaz la pou yo ka jwenn kòb pou yo peye achte minisyon, achte mwayen pou fè sekirite, pou mete lapè. Wi m raple m. Minis planifikasyon an k te di sa pou konstri lekòl, lopital. Eeyy! Bagay nou pa ta ka ri frèzesè byeneme men nou oblije. Pa gen sekirite, fatra pa ranmase, pa gen twou k ap bouche, pa gen kouran, pa gen anyen. Epi, yo t ap kritike dola transfè, jodi a y ap ranmase tout. Pa gen okenn, men ou konn sa k bèl nan tout sa pou m fini, ki sa Ariel ap fè ak kòb la? Se ansanm de nèg sosyete sivil, pati politik ki te konn nan lari, ki te konn ap fè bri yo. Olye l pran kòb la pou l bouche tou pou pote revandikasyon, pou bay satisfaksyon a revandikasyon grefye sesi sela yo, enbyen kòb sa a li achte nou pap dòmi, li achte nou pap konplis, li achte Jedeyon Jan, li achte Pyè Esperans, li achte Moyiz Janchal, li achte tout moun epi ou wè gon silans total. Andre Michèl, podyab! Andre Michel podyab jodia on chen mouri yo fout twit jovenel voye touye on chen ti gwav jodia konbyen moun kap mouri konbyen asasina ti moun ap sot lè w gade sa kap pase lyankou sa kap pase petyonvil sa kap pase tòsèl sa kap pase pènye sa kap pase kafou sa kap pase nan diferant kwen nan peyi a. pou sosyete a, atis yo ki te konn vin chak dimanch anba viyadik, kot atis yo? Kote King Kino? King Kino an rele King, kot King Kino? Li nan pouvwa hahaha si pa nan pouvwa enben yo antere menm jou a jovenel se senp se 2 bagay swa w nan pouvwa oubyen w antere menm jou a jovenel. Oh se tris wi frèz e sè se tris wi frèz e sè byen eme pou kantite moun pou kantite atis feminis maskilinis eeyy tout kouch nèt on sèl moun oy le prezidan le prezi phtk toujou la. M pa tande yo, on dirè yo jwenn lajan petro, yo jwenn tout bagay nèt, ou pa tande moun yo pa fè kwit. Tèt chaje, bagay yo anpil wi. Ki te nan tèt gwoup ki t ap denonse o wi Jovenel sesi Jovenel sela kote kote lòt yo kote nou p ap dòmi kote nou p ap konplis jodi a yo pa t vle konplis de Jovenel Moïse ki t ap fè efò pou mete dlo De Jovenel Moïse ki tap fè efò pou mete kouran. De Jovenel Moïse ki tap fè efò pou te fè wout Ansafolè. Men, yo pa konplis de Ariel Henry ki patisipe nan asasina Jovenel Moïse, ki pran pouvwa, epi ki mete nan tèt peyi a yon federasyon kriminèl ansasen, kounye a kap detounen tout lajan trezò piblik pou satisfè moun ki te di yo grangou, yo paka kenbe grangou a. Epi, nou, jodi a, nou tout, laprès, pale près ekri, près televize, nou pa kesyone nèg yo. Ki jodi a vini avèk de fo strateji moute komisyon pou swadizan ranmase lajan pou bay lame a lapolis alòske y ap kite lajan Ariel ap ranmase a tout akolit yo nan men yo puiske yo tout ap miltimilyonè chak swa yo dòmi nan otèl. Ayayayy. Chak swa dirijan mwen menm gen de kote m konnen yo te rete lè n al tcheke yo enfòmasyon se. Karibe, Montana, ekk. Bon, pou m pa site. Kinanm. Epi kounye a yo di nou fè maraton pou nou kraze lajan pou nou bay lapolis. Se pa vre. Epi konferans maten an, se te yon konferans, 1, pou nou te fè limyè sou pou non sèlman sipòte grefye yo, men mande aske yo pèmèt yon koulwa imanitè, paske gen de gwo krim k ap fèt la. Leta ap vòlè yon seri kay dyaspora. Y ap vòlè yon seri de pwopriyete. Imajine w pou Leta rantre nan vòlè bato. Ariel Henry mete avèk DGI, Conad, kwè ke li ka vòlè bato de sitwayen ke lajistis pa kondane, pa genyen okenn kondanasyon kont moun yo, epi kounye a yo konfiske bato moun yo, epi lè w al gade pou ki moun? Pou de moun ke lajistis ap pousuiv. Enben, se pou sa maten an, Ankò, nou fini pou nou lanse yon vibrant apèl bay tout moun anndan peyi a. Gade, ou pè mouri? Lè w pè mouri a, ou ap mouri pi vit. An nou tout mete men nan yon veritab tèt ansanm pou n retire Ariel Henry ak tout ekip ansasen yo, paske tout bandi ou wè ki santi yo fò la, se paske yo kwè yo son eyan dwa nan pouvwa ki la. Vitelòm ap frape, paske Vitelòm di m te gen yon pil ansasen avè m, Nou patisipe nan tou yon prezidan, yo te dim mwen menm yo pral fèm majistra, kounya lè yo fin pran pouvwa yo estime mwen se kokorat mwen ye, yap tretem an kokorat, ebyen bap frape avèk yo. Men sa Vitelòm pa konprann se malè ak malèrèz ki pa gen anyen pou wè avèk li ke yap tape a. Sa vle di yo konn kote Ariel dòmi, yo konn kote yo ka jwenn yo, yo konn kote Andre Michel dòmi, yo konn kote Nenel Cassy dòmi, yo konn kote Vite Rony Colin ye, yo konn kote Majorie Michel ye, yo konn yo konn trè byen. Ki moun, nan ki moun yo te envesti? Ebyen, pou nou rezoud pwoblèm nan pèp ayisyen, fòk se nou k mete men nan pat la. E se poutèt sa m fini pou m lanse yon apèl, yon vibrant apèl, bay tout militè demobilize e remobilize nan fason pa nou, pa jan Ariel vle l la, men nan fason pa nou, Pou nou pote yon repons a sitiyasyon difisil ke pèp ayisyen ap fè fas la. Mèsi. Vwala medam matmwazèl se mesye ou tap tande deklarasyon Rose Monchon medam matmwazèl se mesye ensolit nou pou jounen jodia 2023 a ebyen gon fason moun kriye nan antèman ha gon fason moun kriye pou lanmò wouyy kenbem humm Zanmi madanm ki entan Wouyy gen bo epi gado Eske ou wè kot kòripsyon an rive. Ma Andre Directrice ma Andre mouri la Wouyy kenbem pye God bless you Mèt Wouyy kenbem Wouyy kenbem epi God bless you Pandan ou di lòt la kenbe w epi ou di moun nan telefòn nan God bless you. A la traka pou lave kay tè papa nan peyi sila. Frè se sè byen eme zak ensekirite kontinye ap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Yè 26 mas la bandi a zam kidnape pou pi piti 9 moun. Bandi sa yo ki tap sikile a bò 2 machin nan avni Kristòf ansanm avèk nan ri N pa lwen lokal yon inivèsite prive. Donk, youn nan de ajan k ap sekirize Inivèsite Teknoloji Ayiti pran plizyè bal nan moman li t ap eseye devye kidnapin nan yon dam ki ta pral asiste yon seremoni kolasyon diplòm nan inivèsite a. Rapidman, yo kouri avè l lopital e selon dènye enfòmasyon yo, eta sante l te vrèman kritik. Selon divès temwen, pami moun yo kidnape nan 2 ri sa yo, se nan seremoni ki tap fèt nan inivèsite a, yo tap vini. Map fè ou konnen Jean Dickens Toussaint ansanm avèk Abigail Toussaint. Se yon koup ayisyen ameriken ki tap viv Florida, yo kidnape Pòtoprens depi 18 mas nan moman yo tap vwayaje nan yon bis. Ravisè yo egzije yon total de 400 mil dola pou liberasyon yo. Yon zanmi fanmi an te akonpanye yo nan moman kidnapin nan frèzesè Bien-Aimé, bandi yo kanpe bis la yo mande pou ameriken ki nan bis la desann e sa w tande a yo ale ansanm avèk ni dam nan ni mesye a ansanm avèk zanmi ki te akonpanye yo selon yon sè viktim yo. Ebyen, ravisè yo mande 6 mil dola oparavan, yo bay lajan an. Aprè, yo pa libere moun yo men pito yo egzije yon total de 200 mil dola pa tèt. Frè se sè byeneme nan prizon sivil Kabarè a bagay la ekstrèmeman grav pou prizonyè yo pou yo pa mouri swaf se dlo douch yo oblije bwè. Genyen Chal Mikaela ki se yon fanm ki nan prizon depi 2019, reyisi gen yon telefòn li achte nan men yon polisye. Dam sa ki pa genyen nouvèl fanmi l depi divès semèn puiske ou konnen gang yo ap frape nan ozalantou prizon an. Donk fanmi prizonyè yo paka vin wè yo. Frèzesè byeneme, Lè pou prizonyè yo jwenn dlo pou yo bwè, se nan gwo difikilte, donk pou yo pa mouri, yo oblije ap bwè dlo dous. Selon yon polisyè k ap travay andedan prizon an depi plizyè ane li fè konnen, pou yo arive jwenn manje, donk frèzesè byeneme se vrèman vrèman difisil pandan dènye moman yo la. Dabitid lè otorite penitansye yo ap transpòte manje, kabarè yo bay an dènye yo pase Mibalè, Gonayiv, Senmak e lè yo ap retounen nan nò yo pase bay kabarè men jan gang yo ap frape donk se nan gwo difikilte pou manje arive jwenn prizonyè yo donk frè e sè byeneme dèfwa yo oblije chanje estrateji peye kamyonèt pou al chèche manje a men kounya la bagay yo on ti jan vrèman vrèman difisil pou yo frè e sè byeneme map fèw konnen. Jiska kounya a, bòfrè John Joël Joseph ki se Mèt Ikenson Edumé, pèsòn pa genyen nouvèl li. Ebyen, depi lendi pase, bandi te kidnape l nan Petyonvil. Maten an, frèzesè byeneme, genyen Mèt Jordel ki te debake nan RTVC pou anonse yon gwo manifestasyon ki ta pral fèt devan Ministè Lajistis pou mande jistis ansanm avèk liberasyon pou ansyen jij dekriye a ki se Ikenson Edumé pou plis detay, an nou swiv kòman manifestasyon an tap dewoule devan ministè lajistis. Nou an premye lye se avoka nou ye. Avoka se dènye ranpa e premye defansè de de la sosyete. Si avoka pa kanpe, sètadi peyi a pral fèmen. E kòm nou wè l rive lan faz limit, kote. Kle a deja lan men yo men kòm yo pako verouye seri a nou menm nou kanpe pou n rale kle a lan men yo paske nou rekonèt depi anviwon 10 an e ke sosyete nou an li fèmen tout vizitè a ki ale lekòl ki genyen konesans jodi a yo paka travay bò biwo men se ale sendomeng al koupe kann al keyi tomat Alòske se de cadres de la société yo ye. Se moun ki fin fè filozofi, se moun ki fin fè de twa inivèsite, paran yo fin envesti ladan yo, men jodi a, tout moun sa yo oblije ap kite peyi yo pou y al fè de travo trè di a lechèl entènasyonal. Jodi a nou kanpe pou nou di non, nou p ap aksepte. kesyon dejerans sa a. Nou di non! Nou pap dakò pou frè nou yo al peri lan Sendomeng, Chili, Brezil, Etazini. Jodi a nou vle pou nou gen yon lòt peyi. Nou mande sosyete sivil, nou mande tout gwoup sosyo. rejwenn nou nan mouvman sa a, paske se yon alèt jodi a nou bay pou evènman sa yo nou wè ki an liy k ap rive sou nou yo, nou bay yon alèt pou n anpeche ke yo kontinye. Depi an 2016, nou te genyen asis kriminèl avèk asistans jiri, konprann byen, epi yon seri de prizonye k ap koupi nan prizon, ap pase 5 an, 10 an, san yo pa parèt devan jij yo. Ok Se pou tèt sa ke nou fè sitin nan pou leta, si genyen toujou, kapab tande revandikasyon nou. Donk nou salye laprès an liy e televise. Donk motif ki fè nou nan lari an, se nou lè zavoka, nou pa ka travay, pisi ke nou gen kòlèk nou ki nan men de jèn yo mal itilize. Donk yo òme yo, yo fè yo vini yon kouch e, e, alò, nan. nan sosyete a ke moun vin pè konprann ke pou m pa itilize yon mo fransè ke m itilize l konsa. Se ke nou menm antanke avoka, antanke fòs viv, youn nan manm fòs viv Site Lanasyon, nou revòlte fas a sitiyasyon kote peyi a travèse jodi a. Men lè nou konstate ke donk depi yon bon nonm de tan peyi a pa ap dirije, se ta pou yon ekip moun ki di yo responsab k ap touche. Ofèt la Prensèz k ap jwi tout privilèj ke Repiblik la ba yo, yo pa pran responsablite yo. E nou konstate depi byen dè tan ke lajistis an grèv, ke depi byen dè tan sistèm jistis la pa fonksyone. Lè nou konstate ke pou anpil moun ke yo arete, swa ki nan gadavi, swa yo nan prizon, se dosye yo, yo rete an souprans kote yo ye a. Lè nou konstate tou yo kidnape avoka. Ministè ap fonksyone e non sèlman sa tou e pase sou kote, on dirè avoka yo pèdi enspirasyon nan diskou yo pou yo di gang yo lache mèt la pou nou. Donk, frèz e sè byeneme, m ap poze tèt mwen kesyon, bòfrè John Joel Joseph yo kidnape sa fè egzakteman 8 jou, èske se pa nan yon teritwa pèdi li ye? Ase yo ka Si yo pa janm tande li ka nan teritwa pèdi donk se minis jistis la ki te kapab ban nou plis detay sou dosye sa. Toujou nan sa ki gen a wè ansanm avèk dosye ensekirite, genyen Bernato Leone k ap eksplike kòman nèg ak zam yo pa rive idantifye vide kout bal sou li ansanm avèk yon lòt patizan pandan yo sou lanmè yo al peche pwason. Ebyen, atak sa a ki fèt sou yo, li menm li pèdi yon dwèt etandiske lòt pechè a pèdi yon grenn je li. Pou plis detay, an nou tande deklarasyon sitwayen sa a. Papa m se Bernato Leone, paske m se yon pechè, men aktyèlman m pwofesyonèl tou, m gen metye lan men, m te gen kou wi Matisan, bon m vin pèdi tout sa m te genyen, m pa benefisye anyen. M konn fè lanmè, pafwa m leve m al nan lanmè, m al degaje m pou m bouske lavi a pou m pou m chache kòb manje a bay timoun mwen. Bon, arive m al nan lanmè, m vin rive etan m ap peche konsa m santi bal a deklannche sou mwen, m pran bal m pèdi dwèt mwen. Lòt misye ki ta avèm nan vin annik vètije, e konsa sa pase nou menm bon. Yo voyem lopital, m pa gen aksè pou m al lopital, m rive Sans Frontières yo transfere m Dikini, men Dikini m te konn mache, konnya menm vin pa gen kòb, m vin chita lakay mwen m pa ka al ankò. Bon li yon bout ki te koupe lan dwèt yon bout ki te koupe lan dwèt la men lè bout la te ret lan kannòt la lan ti bra fouye a e lèm rive lan lopital la yo fin opere'm yo koupe rès sa. Pandan nap preche a ban nou plis detay kòman yo rive tire sou nou eske se moun nou idantifye? Si moun nou pa idantifye, vè ki lè l te ye, pandan n ap peche, epi yo ouvè kout bal sou nou. Kòman sa te ye? Bon, nou kòmanse, n al nan lanmè vè minui. Bon, nou kòmanse ap peche bò palman konsa, e la n toujou fonksyone. N ap peche konsa. Lè l pral fè senkè dimaten, nou santi bal ap ouvè, kout bal ap ouvè sou nou. Antout n ap di e pechè, e kout bal ap ouvè. Men n pa idantifye. ki moun direkteman ki ap tire jiskaske m arive m arive pran bal nan men an lòt nepè a menm arive pran yon bal plote l nan je je a pete men m pèdi dwèt la mwen menm se konsa sa ye. Kijan nou te fè kite lanmè a piske lè nou pran bal la nou vole nan lanmè oubyen? Bon sa k rive nou avanse nou pran m naje m al nan fon lanmè. Sou pase si m mal atè mwen, m ka pèdi lavi m, elye menm nou bouske vi n, nou antre nan mitan fon lanmè, ap tout nou rive lan fon lanmè, nou fè, nou fè, nou fè yon jan kanmenm, nou naje rive bra fouye a, nou vin atè kanmenm, n al lopital, kounye a m al san fontyè, san fontyè menm lè m rive san fontyè, san fontyè menm transfere m Dikini, yo transfere m Dikini. Koman ou santi w aprè t la? Eske w pa ka jwe l? Eske w santi l rèd? Pale nou anpe de li. Li rèd, li toujou rèd paske m pa fè terapi avè l. Li rèd, men an rèd. Lè m pa fè terapi avè l, kòd li lopital la m pa ale, menm medikaman m pa genyen pou m bwè nan kondisyon sa yo. E pou dòmi leswa, kòman sa ye? Lè m dòmi leswa, m toujou santi doulè a ladan l. M toujou santi doulè a ladan l, m mal pou m dòmi. Donk, frè e sè byeneme, ou kapab konprann, kit ou sou latè, kit ou sou lanmè, ebyen, ensekirite a pa sispann frape sitwayen pezib yo. Sitiyasyon an konplike nan Matisan. Nèg ame yo di rekreyasyon an fini. Dènye enfòmasyon ki arive jwenn nou, ebyen, chak bis k ap pase, gon kantite moun yo kidnape anndan bis yo, Pandan dènye moman yo la. M ap raple w sa fè plis pase yon semèn bandi a zam sou Matisan te kidnape yon ekip moun ki ta pral patisipe nan rara nan Leyogàn. Frè e sè byeneme byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo ka prete. Yon sòlda baz 400 marozo k ap eksplike nan radyo kapital FM Koman yo aranje yo pou yo fè kidnapin. Bagay la grav. Tande pou kont ou. Moun ki nan gouvènman ladann eske nou gen tout sosyete anndan peyi a ladann? Mwen di w sa deja gen kèk bagay nou pa ka ba ou, gen kèk sekrè n pa ka ba ou, ou konprann, men kòm ou menm ou se yon moun ki fouye, w ap jwenn kanpmenm. Mèsi se pou. Men poukisa w renonse kounye an la? Non depi m vin kwaz ansanm avèk ou jis ou fè m wè de seri de bagay m oblije kont. Ok eske pafwa lè nou kidnape moun nan eske se madanm nou ki ba moun fè manje ba moun yo? Non madanm nou pa rekonèt bagay sa sa vle di nou gen dwa gen lòt moun ki la k pou sèvi moun yo gen lòt moun ki la tou ki pou. Men menm moun ki sèvi moun yo gen ladan yo se ti zanmi nou tou? Wi baz la aple zanmi ou konprann madanm nou pa oblije nan baz la Pafwa si lapolis kwaze avèk nou epi gon mo nou di epi yo kite nou pase. Wi nou gen modpas la. Yo menm tou yo gen mod, yo konn modpas la nou menm tou nou konn modpas la. Ou konprann? Menm jan lapoli lè w kwaze avèk yon polisye li di w m son w papa. Ou konprann? Ou menm tou lè w kwaze ansanm avèk nou tou nou di w yon mo tou. Ou pa bezwen konnen. Ok. Sa vle di ke toujou gon polisye ansanm avèk nou? Sa se kesy sa se sa rete sekrè avèk nou menm Ok. pou pwoteje enstitisyon polisyèk la. Ok men poukisa pafwa lè nou fin kidnape moun nan yo fin bay ranson an epi pafwa gen nan nou k touye moun nan poukisa nou fè sa? Sa pral depan. Eske se paske moun nan rekonèt nou? Wi wi sa pral depan sa pral depan tankou si moun nan konnen nou e pa fòm di w tankou nou menm tankou egzanp mwen menm e pa mwen menm ki vin sou moun nan non ou konprann mwen jwenn rapò Men lè moun nan vin kote m li di m entèl entèl, ou konprann, kit ou bay kòb la kit ou pa bay li se fon lòt chemen. Yon lòt chemen. Konbyen tan ou te gentan gen nan kidnapin nan? Li te anpil. Li te anpil. Li te anpil. Ok, lè nou pran kòb sa yo, sa nou fè avèk kòb sa yo? N achte bal, nou fimen bòz, ou konprann, enpi nou gen plizyè lòt ti medam tou, ou wè sa m vle di w nan la, nou apre k ap ban nou sèvis, nou ba yo sèvis tou. Ok. Ok. Men nou gon kote lè nou fè kidnapin nan nou gon lòt moun ki anlè tèt nou nou ba yon kòb e ou vle fèm pale humm map baw repons lan a nou 2 men gen gwo bwa dèyè bannann nou nou pa piti gen gwo bwa dèyè bannann nou ok men ou pa egrèt a chak fwa ke lè ou tande afè kidnapin ou te ladann ou pa egrèt dèske ou pèdi som kòm sa yo dèske ou vin avèk mwen bò isi a. Non, sa fè m pa di m pa regrèt paske lavi m la, m ap viv toujou. Petèt si m te ladan, m te gendwa gentan mouri. Si yo te gentan jwenn mwen tou, paske fò m di w nou pa senp tou. Yo di m ou te vòlò, ou te 65 nan baz 400 mawozo, epi kòmandan te ba w 2 katouch nan pye, m wè mak la nan pye w. Men poukisa ou te vòlè M14 lan, ou te 65? Non, M14 lan e pa t vòlè, e pa t vòlè m te vòlè l non. Nou fè l deyò. Nou pat konnen l. An n al fè yon kou deyò. Nou jwenn zam nan, l pat konnen l. Nou te sere l. Ou konprann kounye a lè l vin konnen li te fè aksyon an. Lè yo di 400 mawozo a, gen 400 mawozo ladan l vrèman oubyen? Yon pakèt nèg mòn. Yon pakèt nèg mòn? Yo pa konn pale, vizaj yo enkorèk, bagay serye nèt. Men jiskaprezan ou pa yon nèg ki eklere tou non, ou se yon nèg mòn tou menm? Non, vizaj mwen k twonpe m sèlman. Ok, vizaj ou twonpe w. Ok. An sa vle di ke nan baz la nou konn kidnape moun, chèf gang nan pa konnen? Non, sa vle di gen de kou wal fè. Tankou lè gon gwo, yon gwo kou, yo bay chèf la lòd pou l fè. Li voye nou, men nou menm tou, an pasan nou gen dwa fè ti afè pa nou tou. Tankou si w vizite chèf la, ou wè nan al chache yon moun ki gen non. Nou vin ansanm avèk moun nan, men nou menm tou nou nan pandan nap pase tou nou tou fè ti acha pa nou, sa vle di moun sa gen dwa ban nou 30 mil apa, on 40 mil apa, san chèf la pa konnen. Ok. Men pafwa lè nap kidnape moun lan lari a, nou pa konn sote sou fanmi nou, nou te ale poun te pran, nou fè eskiz oubyen nou pran n? Non, nan bagay sa pa gen eskiz. Kèlkeswa moun nan nou pran n. Kèlkeswa moun nan wi. Ok Ok Men mwen pafwa nou konn gen kagoul lè nap kidnape moun poukisa met kagoul la. Nou gen tout bagay nèt Nou gen tout bagay depi lè fini tou e te lontan bagay kagoul la kounya sa vizaj nu ou wè nou menm ki vin pran Nan baz la konbyen gwo zam ki te gen ladann? Anpil Anpil Fòm wè m te kite baz la ansanm avèk e nan dènye kagezon nou te resevwa nou te gen 35 trevò. M43 M14 M4 pa konte Nou pa sèvi a Uzi ankò zam sa twò fèb Ti 12 tou nou pa sèvi a bagay sa yo pa tire twò lwen Ou konprann epi nou te gen Kadash Ka zam sa nou sèvi Men poukisa mwen se toujou bèl machin nou itilize pou nou fè kidnapin nan? O wi nou menm se yon pakèt moun pwòp nou ye Kidnapin pa fèt nan vye machin Kòman machin nan pral fè kouri Se machin ki an sante pou gen Ok Men kè nou pa janm fè nou mal? Non, nou pa gen kè nou menm. Nou ae kè. Nou ae kè. E sa pran nou pran nenpòt moun. Dakò. Frères et sœurs bien-aimé, si chen rakonte w rèv li, ou pa p mache nan nwit. Donk, dosye kidnapin sa a, donk, sa n ap imajine, bi li pi plis pase sa. Byenvini nan Ayiti peyi spesyal. Frères et sœurs bien-aimé, m pral montre w kòman politisyen nan peyi Dayiti vòlè lajan. Lè gon ti kòb ki la pou fon bagay nan peyi a pou fè devlopman men kòman yo fina ti kòb la ann gade pou n wè wi ayy ti kòb la yo vini yo pran l yo goute oo li gen bon gou oo m ka pran yon lòt yo pap gentan sispèk mwen oo ban m pran 2 ooyy ban m distrè m toujou oo fò m ta tounen bagay la bon bagay la bon. Ah e konsa epi li tou tounen lala li tou leve bòl la lale e konsa nèg yo vòlè oh regade ankò frè se sè byen eme men e pa ou k te mete wi ou pran ay kès leta li tounen nyam nyam ok de moso sa bon m pa bezwen pran ankò ah tounen tounen frè se sè li tou leve kès li lale Epi apre, se li menm ankò ki pral fè rapò sou la kòripsyon. E konsa bagay la ye. Osi senp. Antouka, jan m toujou renmen di l, Ayiti diktature, la perle des Antilles. Ayiti demokrasi, la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete, qui vivra verra. Kimura Kakara, n ap fè plas a Vwadlamerik pou ès enfòmasyon nasyonal ak entènasyonal yo. Randevou kase nan yon ti tan ki pa two long. Aktyalite ap mennen nou dabò nan peyi Dayiti kote gouvènman an òganize yon kòktèl nan an lonè Helen La Lime ki se chèf biwo entegre Nasyonzini nan peyi Dayiti ki rive pratikman nan pays hein, gagné au Conseil Transition. C'est un peu grâce à votre opiniâtreté que nous avons aujourd'hui un Haut Conseil de la Transition qui travaille la main dans la main avec le gouvernement pour arriver à remettre la démocratie sur les rails. Vous allez partir avant de voir les résultats de votre travail. Vous allez semer. Celle qui va vous remplacer viendra récolter les fruits. Celles et ceux qui vous ont côtoyé et ont eu l'occasion de travailler avec vous ne vous oublieront pas. Madame Lalim, bon côté pâle, dans discours circonstance li, te retourné sur quelques mauvais souvenirs pendant quatre années li passé en dans pays, hein, tant qu'au pays loc. Il tout assassinat ancien président Jovenel Moïse, Lydie cap pendant toute existence Une autre expérience douloureuse qui va malheureusement me marquer pendant tout le reste de ma vie est celle de l'assassinat crapuleux le 7 juillet 2021 du président Jovenel Moïse dans sa résidence privée. Cet assassinat a suivi l'assassinat d'un autre grand haïtien, le bâtonnier Montferrier d'Orval. Je souhaite ardemment que les enquêtes avancent et que les responsables de ces crimes odieux soient traduits devant la justice dans le respect de la légalité et des principes de l'état de droit. Lafrans ak Kanada pou yo pran responsablite yo antanke lidè pou tabli lapè ann Ayiti, Sandra Lemaire. Repiblik Dominikèn deklare Samdi ke pou rezoud kriz Ayiti ap travèse a epi aktive yon plan asistans, fòk yo kòmanse pa tabli lapè. Se Prezidan Luis Abinader ki fè deklarasyon sa a pandan sesyon plenè 28 tyèm edisyon rankont ou somè Ibero-Ameriken an, Abinader di kounye a ak sitiyasyon an jan l ye a asistans pa ka rive, ou plan devlopman an pa ka rive. Li esansyèl pou pasifye peyi a dabò. Abinader mande Etazini, Lafrans ak Kanada pou yo pran responsabilite yo antanke lidè pou tabli lapè an Ayiti. Pandan yon konferans pou laprès nan fen somè a, Abinader ekate posibilite pou Repiblik Dominikèn ta patisipe nan okenn aksyon militè pou tabli lapè nan peyi vwazen li. Patwon somè a rekonèt ke Ayiti chaje ak gang ki koze vyolasyon dwa moun, entegrite ak diyite moun ki pi defavorize nan kominote a. Deklarasyon Abinader fè a te tèt koupe avèk sa Prezidan Kosta Rika, Rodrigo Chavez, te di pandan diskou li, kote li lanse apèl pou Nasyonzini reponn san pèdi tan kriz ki egziste nan peyi ki pi pòv nan emisfè a ke li asire dejenere pou l tounen yon eta echwe kounye a. Prezidan Espay la, Pedro Sanchez te eksprime solidarite li tou avèk Abinader epi li ofri sipò peyi Espay fas ak kriz Ayiti a. Sandra Lemaire pou voa Kreyòl, Washington. Dosye ankèt sou lanmò Prezidan Jovenel Moïse, reyaksyon yon dirijan òganizasyon dwa moun. Mèt Gédéon Jean aprè òm dafè a Rodolphe Jaar fin plede koupab devan yon jij nan yon tribinal nan Miami sou dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse. Renan Toussaint depi Pòtoprens. Òm dafè ak ansyen trafikan dwòg Rodolphe Jaar ki plede koupab vandredi 24 mas 2023 nan zafè asasina Prezidan. prezidan Jovenel Moise ki te mouri asasinen, nou sonje sa, se te 7 jiyè 2021, soulve reyaksyon bò kote dirijan òganizasyon dwa moun, Mèt Gédéon Jean, ki se direktè egzekitif Sant Analiz ak Rechèch an Dwazimen, card. Le fè ke Rudolph Jaar li plede koupab, son premye ka, e byento pral gen lòt pwosè yo ki pral fèt, enben sa montre sa nou toujou di an, sè ke an Ayiti, ou pa gen yon jistis ki fonksyonèl, sinon ou genyen se la koripsyon, se kliyantelism, ou se lenkonpetans, men nan ka dosye Jovenel Moïse la an patikilye, ou pa genyen yon ankèt ki an kou, k ap fèt an reyalite. Dayè sa fè senkyèm jij denstriksyon ke nou genyen, e m ba w garanti byento ou ka tande ke w gen yon sizyèm, ou gen yon setyèm, etsetera. Ou wè? Oubyen tou yo ka deside fè yon bagay bakle. Donk sa montre ke ebyen genyen yon jistis amerikèn k ap avanse selon pwosedi pa l, epi ou gen yon jistis ayisyèn ki p ap vrèman regle anyen serye. Sou baz sa, Mèt Gédéon Jean plede an favè kreyasyon yon tribinal oubyen yon chanm espesyal kòm sèl mwayen pou abouti ak yon pwosè ekitab. pwosè an kapab dewoule Ozetazini, daprè sa l di. Tribinal spesyal la, li kapab e sitye an Ayiti ou ayè, men an règ jeneral yo sitye tribinal espesyal yo ayè, puiske genyen anviwònman sosyopolitik la pou teni kont de li. Rodolphe Jaar te arete nan dat vandredi 7 janvye 2022 pase, santans li ta dwe pwononse 3 jwen kap vini la a, tandi ke jijman lòt akize nan konplo asasina Jovenel Moïse yo prevwa pou mwa me kap vini la a. Renan Toussaint pou voa Kreyòl, Pòtoprens. Ou toujou sou voa Kreyol wap swiv yon pwogram an lang kreyol ayisyen. Mezanmi samdi ki sot pase la se te gwo zen nan New York avèk la nuit des jeunes. Tout ekip voa Kreyol la te sou plas. E wi, voa Kreyòl te sou plas, Fred Caimi te Augustin Junior Jeanty Augustin Junior epi Valerio Saint-Louis yo te sou plas. Pita nan pwogram nan, n ap genyen yon repòtaj konplè sou gwo evenman kiltirèl sa. Ou toujou sou voa Kreyòl, w ap swiv yon pwogram an lang kreyòl ayisyen. Nan aktyalite entènasyonal la, Larisi jwenn yon akò ak Belarus, yon peyi vwazen, pou plase zam nikleyè taktik sou teritwa l disi premye jiyè, yon repòtaj Serge François Michel. Prezidan Ris Vladimir Putin anonse peyi li gen plan mete zam nikleyè taktik kay vwazen li Byelorisi. Putin di mouvman an se yon repons pou desizyon Grand Bretay te pran semèn ki sot pase an pou voye bay Ikrèn minisyon ki gen iranyòm apovri. Nan yon entèvyou ki pase samdi sou televizyon leta Ris, Putin di Larisi ap kenbe kontwòl sou zam nikleyè taktik li pwal estasyone nan Byelorisi. Li di enstalasyon depo yo pral fin fèt premye jiyè pou pita, men li pa di konbyen zam k ap nan yo. Li di Larisi ap swiv egzanp Etazini ki gen zam nikleyè taktik tou ki baze ann Ewòp. Gouvènman Ikrèn nan mande pou gen yon reyinyon ann ijans Konsèy Sekirite Nasyonzini an pou, dapre sa l di, kontrekare chantaj nikleyè Kremlen ap fè apre Prezidan Ris Vladimir Putin te revele plan ni pou mete zam nikleyè taktik nan Byelorisi. Serge François Michel, voa Kreyòl. Aktyalite ayisit Ozetazini Nan yon tweet prezidan chanm reprezantan Kevin McCarthy fè dimanch 26 mas la li di lejislatè ameriken yo deside yo pral avanse ak yon lejislasyon ki pral entèdi TikTok nan tout Etazini Jeanty Augustin Junior gen detay. Aprè manm Kongrè yo te fin tande chèf konpayi TikTok la, lejislatè ameriken yo deside yo pral avanse ak yon lejislasyon ki pral entèdi TikTok nan tout Etazini. Prezidan Chanm Reprezantan an, Kevin McCarthy, te tweet nouvèl sa Dimanch sou enkyetid sekirite nasyonal yo genyen sou aplikasyon mobil sa a ke mèt li se ByteDance ki se yon konpayi ki nan peyi Lachin. Chak jou, apèl yo ap ogmante yon fason pou entèdi TikTok Ozetazini, oubyen pou vote lwa ki pou bay administrasyon Prezidan Joe Biden nan otorite legal pou entèdi itilizasyon aplikasyon sa a. Otorite ameriken yo deja pran mezi pou entèdi TikTok sou tout aparèy mobil gouvènman ameriken an. McCarthy Prezidan Chanm Reprezantan an te di sou Twitter Chanm Depite a ap avanse ak lejislasyon pou pwoteje sitwayen ameriken yo kont teknoloji Pati Kominis Chinwa a. Jedi 23 mas la, manm Kongrè yo, ki fè pati komite nan Chanm nan, nan tou de pati yo, te sakaje Shou Zi Chew, pdg TikTok la, pou anviwon 5 èdtan sou enkyetid yo genyen sou aplikasyon ke li ap jere a. Yo te mande l Si aplikasyon an te espyone Ameriken sou demand Peken, Chew te reponn non. Men, repons pdg a pa t twò solid apre ke konpayi a te pibliye nan mwa Desanm ke kèk anplwaye ByteDance ki nan Lachin te gen aksè ak done 2 jounalis ki se itilizatè TikTok. Li fè konnen anplwaye sa yo pa nan konpayi a ankò. Chew te di Mwen pa panse ke espyonaj se bon fason pou dekri sitiyasyon sa a. Li te kontinye pou pale de yon rapò ki enplike yon ankèt entèn anvan yo te koupe mikwo nan bouch li. Dimanch 26 mas la, Kevin McCarthy, prezidan Chanm Reprezantan an te twite, Li trè konsyan ke pdg TikTok la pa ka onèt, epi admèt sa nou deja konnen ki verite a, Lachin gen aksè a done itilizatè TikTok yo. Aplikasyon TikTok la Gen 150 milyon itilizatè ameriken. TikTok di ke li depanse plis pase 1.5 milya dola nan efò li ap fè pou jere sekirite itilizatè li yo epi li gen kontra avèk yon konpayi ameriken Oracle Corp pou estoke done itilizatè TikTok yo. Pa bliye, otorite nan Utah, Etazini, gentan siyen 2 lwa enpòtan nan lit y ap mennen kont konpayi sosyal medya yo tankou Facebook, Instagram ak TikTok yon fason pou pwoteje timoun yo, Jeanty Augustin Junior, Washington pou voa Kreyòl. Donk TikTok se yon lòt kesyon ki vin mete fas pou fas 2 gran grand ekonomi mondyal yo an palan de Lèzetazini avèk Lachin yon dosye ke nap swiv pou ou pi preseman avèk Jeanty Augustin Junior. Ou toujou sou voa Kreyòl wap swiv yon pwogram an lang kreyòl ayisyen. Mèsi dèske w branche. Donk ou pa ka rate rate randevou sa a kote Raúl Denis Junior i fenk sot jwe la a Kanada avèk Zeklè se te bagay wololoy donk branche aprè midi a 5 kè tapan. E aktyalite a nou pral pale imigrasyon, sitwayen ki soti Ozetazini kontinye ap travèse ilegalman pou mande azil o Kanada malgre antant 2 peyi yo jwenn pou ankouraje imigran mande azil nan peyi kote yo soti a. Jean Robert Philippe gen detay. Yon gwoup imigran ap tann anliy apre yo antre o Kebèk, Kanada ilegalman nan yon pwen dantre ki pa ofisyèl ki rele Roxham Road. Imigran sa yo travèse fwontyè terès Etazini pataje avèk Kanada kèk èd tan apre Prezidan Joe Biden avèk Premye Minis Justin Trudeau anonse 2 peyi yo dakò pou refoule tout imigran ki soti nan youn nan 2 peyi yo pou vin mande azil lakay lòt la. Akò modifye a kouvri plis pase 6,000 kilomèt fwontyè terès ant 2 peyi yo. anons otorite 2 peyi yo fè vandredi 24 mas la e ki antre an aplikasyon a minui samdi pat anpeche imigran yo travèse fwontyè a. Lapolis te arete yo pou travèse ilegal malgre yo te avèti yo. Pòtpawòl ajans imigrasyon kanadyen an deklare otorite yo. te kòmanse entèvyouye imigran yo avan yo te kòmanse refoule yo Ozetazini. Jiskavan Prezidan Joe Biden avèk Premye Minis Justin Trudeau te modifye akò tyès peyi a, Kanada pa t konn refoule imigran ki vin mande azil nan rantre ki pa ofisyèl, tankou Roxham Road ki separe Eta New York avèk Quebec. Nouvo antant lan prevwa ankouraje imigrasyon òdone epi diminye presyon ki sou kominote yo k ap fè fas ak ogmantasyon imigran k ap travèse fwontyè terès 2 peyi yo tankou zòn Oak Sam Road la pou vin mande azil pou evite pòdantre ofisyèl yo kote yo kapab refoule yo pi fasilman Ozetazini. Sepandan, aplike akò tyès peyi modifye a sou imigran yo kenbe sou liy fontyè 2 peyi yo pataje kapab reprezante pwoblèm lojistik e kapab riske lavi imigran yo avèk popilasyon k ap viv nan zòn ki tou pre fontyè terès Etazini pataje avèk Meksik. Jonbè Philippe, voa Kreyòl, Maryland. Mèsi Jean Robert Philippe, nap retounen nan peyi Dayiti, fò n di ke nan peyi Dayiti gen ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide nan okazyon yon gradyasyon enben li te abòde kesyon pwoblèm peyi Dayiti notamman kesyon ensekirite a, li di li lè li tan pou yo fè plas fè yon plas pou pèp la pou kesyon ensekirite a li kapab rezoud. Epi nan moman nap premye minis la ap pale de kontribisyon lame kap pote kapab pote nan lit kont fenomèn ensekirite a, yon gwoup sitwayen ki fè konnen yo te pran fòmasyon nan baz militè yo mande entegrasyon yo nan fòs zame peyi Dayiti. Nou gen yon pòt pawòl gwoup la ki se Oxide Joel kap di nou plis. 27 mas 2018, le 27 mas 2023, sa fè 5 an depi ke eta majò a enstale nan tèt lame an. Donk, nou menm, nou se 2 jèn ki te pran fòmasyon nan baz militè yo, Mèje, Lamanten, tout baz ki te egziste yo. Nou te gen 2 kòmandan nan tèt nou ki t ap ba nou fòmasyon militè Byenke li te enfòmèl, men kanmenm ke se yon batay ke li te ye. Jodi an ka la nou te ekri katye jeneral, nou te ekri minis lan, nou ekri minis lan, nou ekri jeneral lan, se dezyèm paj la ki di, se minis defans lan, nou ekri jeneral lan, nou ekri DDO ki tou prè an pou ke sa n ap fè se yon bagay ki legal, ki fòmèl. Donk, prezans nou la se pou nou mande entegrasyon nou. Jodi a nou te tande ke premye minis lan ki se nan tèt peyi an ki di ke fòk lame remobilize avèk lapolis pou yo bay sipò pa rapò avèk konjonkti peyi an. Nou menm antan ke moun ki te batay ki te nan baz militè yo nou menm nou la, resous yo la nou la nou menm nou vle entegrasyon nou. Se pou sa jodi a nou vin la pou nou ka fè swivi lèt ke nou te fè a nou vle batay nou menm jiska prezan nou gen lisidite nou, nou gen toutan ke nou tap batay sèt yo pran de 18 an a 25 an men lè nou te kòmanse batay la nou te gen 18 an tou 18 an pran nou nan batay lame a. Jodi a la nou mande ankò yon fwa entegrasyon nou pou nou kapab rezoud pwoblèm nan de konsè e lapolis e lame pou nou ka travay ansanm pou nou ka rezoud pwoblèm ensekite ki nan peyi a. Oxide Joel se pòt pawòl sòlda volontè kap mande pou yo entegre yo nan lame dayiti paske yo te resevwa fòmasyon nan baz militè yo. Kounya nou aktyalite ap mennen nou nan vil Pari nan peyi Lafrans avèk jounalis Jedems Francklin Edouard Jedems ki pral pale nou de fanm. Rif se yon fason pou voye yon sinyal fò e klè bay lemond antye nan tout lang ke fòk sa chanje pou medam yo atravè lemond. Se pou rezon sa a pou premye edisyon rif la yo chwazi de fam deksepsyon nan peyi Dayiti pou yo kapab onore yo e envite yo pataje eksperyans yo e aspirasyon yo. Se Madam Myrtho René, manbre du Conseil d'administration de la Banque centrale d'Haïti, brh, et Madame Daniela Jacques, Présidente de la Chambre de Commerce des Femmes Entrepreneurs d'Haïti. De envite d'honneur sa yo, yo chak nan konferans lan pa neglije frape byen fò sou sitiyasyon fanm yo anndan peyi d'Haïti e atravè le mond. Yo tou 2 jwenn distenksyon pa yo pou bon jan enplikasyon yo nan konba ke yap mennen pou dwa fanm yo. Mwen vrèman kontan e de reyalizasyon sa ke medam yo fè e sitou le fèt ke yo te envite m kòm envite donè e resevwa pri sa mwen trè kontan e mwen sitou dedye pri sa a tout fanm ayisyèn kap batay mwen dedye pri sa a tout ene mwen yo tout medam ki te pran baton ki te pran egzil ki te menm mouri pou te pèmèt ke jodi an mwen menm antanke fanm gade jis kote m ye nan Paris m vwayaje pou kont mwen M gen dwa m al nan inivèsite, m reyalize yon bann bagay nan lavi m, se paske medam sa yo jisteman yo te gentan fè yon travay davans. Donk pri sa li pa pou Daniela Jacques, li pou tout fanm ayisyèn sitou ki kontinye ap travay a zong yo pou dwa fanm an jeneral. Prezidant RIFF la, Madam Katia Bazile, espere ke plis moun e plis fanm ap patisipe nan pwochen somè yo. Gen plizyè peyi ki reprezante. plizyè nasyonalite e rankont entènasyonal de la fanm se on evènman pou tout fanm nan mond lan. Tedems Francklin Edouard depi la ville lumière Paris pou la voix de l'Amérique Kreyol. E nou pral kounye a nan Miami nan eta Florid kote Miami Beach an kouvrefe jou 2 ons li. Voa Kreyòl retwouve l jounen jodi a nan vil Miami Beach, Eta Florid. Se yon vil ki aktyèlman an kouvrefe nan peryòd vakans Spring Break. Se apre ke yon moun mouri, yon lòt blese pa bal ke otorite nan vil Miami Beach dekrete kouvrefe. Depi l fè 6 zè nan aswè, plaj la fèmen. Anpil wout bloke pa lapolis, biznis oblije fèmen pòt yo. Yon atis mizisyen ki pèfòme nan lari pou fè lajan te tande kout zam ki t ap tire yo e ki mennen desizyon kouvrefe nan vil la. Mwen abite nan Collins Avenue, mwen tande kout zam ki te tire yo. Mwen pa t pè, paske m soti Ajantin, mwen abitye tande zam k ap tire. Biznis fè lajan ak mizik mwen afekte, kouvrefe nan vil lan pa fè m byen. Nan mache pwomennen nan Miami Beach, voa Kreyòl te pase pou pi piti nan 3 a 4 magazen. Nan pale avèk pwopriyetè magazen sa yo, yo te fè nou konnen ke pa gen antre soti jan sa te konn fèt oparavan e anpil ladan yo pa vle pale paske yo pa dakò avèk kouvrefe ki enstale nan vil la depi kèlke jou. Sepandan, lè nou rive devan Tas Paella ki son restoran spesyalize nan manje espanyòl, yon responsab te dakò pou l pale ak nou. Nou oblije fèmen pi bonè, sa pa fè pati de abitid nou. Spring Break ane sa a, li gate. Pi devan, yon dam ki abite nan Miami Beach fè konnen li pa dakò lè otorite yo pran desizyon pou mete kouvrefe nan vil la. Mwen pa fanatik desizyon gouvènman ki pran tankou kouvrefe ki afekte non sèlman biznis yo men tou tout moun ki vin nan vil lan pou fete. Se pa paske de twa moun fè sa k pa sa pou tout lòt moun yo peye pou yo. ruin it for everybody. Malgre gwo jefò ke nou te fè pou n pran reyaksyon kèk Ayisyen sou enpak kouvrefe a nan aktivite ke y ap mennen nan Miami Beach, kit se yon atis ki t ap vann pwodui atizanal, kit se chofè taksi oswa lòt Ayisyen nou te kwaze sou wout nou, youn pa t vle pale nan mikwo nou. Etidyan kolèj sa a, ki soti nan Columbus, Ohio, pou selebre Spring Break nan Miami Beach, te fè konnen, kit gen kouvrefe, kit pa gen kouvrefe, boutèy li nan men l, l ap fete kanmenm. Bye Miami. Non pa m se Judeon Sre pou voa Kreyol, Miami Beach, Eta Florid. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante. Bonjour, bonswa tout moun non pa mwen se Fouco e n ap kwaze nan yon lòt videyo, au revoir à la prochaine demen maten 9h. M ranmase pakèt mwen kòz abitan pa mize lavil m prale men map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante bonjou bonswa tout moun nap kwaze nan w lòt videyo orevwa.